M pral bay nou yon nouvèl la, m panse ke sa pral fè anpil moun nan la repiblik plezi, moun yo te kidnape, moun ki gen pwoblèm, moun ki nan gwo difikilte, moun ki ap pase mizè, ebyen moun sa yo m ta kapab di se petèt yon soulajman pou moun sa yo, e anpil lòt moun tou ki yo menm te pwòch de zalye, sa fè lapenn, dantre de jeu. Nap di rest in peace ak yon gwo chèf de gang. Son non se Kòlèg. Eske nou konn Kòlèg o nivo de la Kwadèboukè? Kòlèg a chak fwa li pran la pawòl ou ta kapab di tè a tranble. Se yon nèg lè lap pale enben li gen yon langaj ki fèm, li pale avèk fèmete. Et il a fait peur! Ou ta kapab menm poze tèt ou kesyon pou di mezanmi kilè on nèg konsa ap mouri? Eske nèg sa lapolis ka touye l? Eske nèg sa kretyen vivan ka mete l atè? Ben ekoute! Euh. Depi se lòm ou ye, lòm ka manje w a tou moman. E m sonje genyen de twa bandi ki te touye yon lòt bandi ki di, Pa gen pa ka mouri, genyen poko mouri. Men nou tout gen pou nou mouri kanmenm. Ekoute kòlèg! 400 mawozo misye tonbe alò pral poze tèt ou kesyon pou di ben ekoute RL prod kòman misye fè tonbe grenn repons m kapab ba ou pou le moman se ke cha a manje misye alò genyen yon dron mwen mete anlè la m bezwen konnen eske se Magalie paske fòn di ke E nèg kòlèg yo te gen yon fiksasyon sou Magali. Men an menm tan, Magali te gen yon fiksasyon sou yo tou. Sa vle di youn t ap veye lòt. Èske se blòdè, èske se demwazèl youn nan cha sa yo men de tout manyè se youn nan cha yo ki manje kòlèg. Nèg yo mal pote boure jodi a la ebyen sa w tande a la a, nèg yo tape kòlèg. Men, pandan yo tape kòlèg la fò n di ke yo tou ap jere izo yon ti bagay la la nan vilaj la paske yo bay misye 2 cha la a. Ebyen cha sa yo ap jere misye la wap wap wap wap wap wap men humm se gwo kout bal kap pati la men antretan pou sa ki konsène kwadèboukè a mezanmi fòm di nou byen ke yon grenn emisyon pap sifi sou dosye kòlèg la paske fòk nou vini poun di w kiyès kòlèg te ye nan ki fanmi li soti eehh premye bagay pou di tèt ou se ke kòlèg se te yon eehh taksi moto ok. E m pral vini avèk tout lòt enfòmasyon yo konsènan kòlèg pou nou. Men, fò n di ke enfòmasyon sa m panse ke s on enfòmasyon k ap fè anpil moun byen e pou akolit li yo sa ap fè yo vrèman mal. Ekoute, gon lòt videyo ki viral sou rezo sosyo. Videyo kote ke n ap di se ta Vitelòm, èske se Vitelòm ki mouri? Non! Oke! E premye bagay pou m di nou ke moun sa pa sanble a Vitelòm menm menm menm menm! Oke! Epi dezyèm bagay se ke E si w ap gade atè a, sa se yon machwè yon. Vitelòm li menm, li gen yon vizaj alonje. Donk, lè nou se fane Relprod, fòk nou pa fè tèt nou ilizyon. Men sa ki konsène nou jodi a la, se dosye kòlèg la. Kòlèg 400 mawozo. M te di ke apre depa Yonyon pou peyi Etazini, baz la kapab vin pi fò. pi frajil, men konsa tou, frajil nan sans ke poze anpil pwoblèm, men l kapab trè vilnerab. Sa vle di, nèg yo kapab genyen ti pwoblèm. Paske lè pou genyen yon operasyon similtane ki fèt, se anpe difisil de kowòdone sa. Si, m ta kapab di se te yon 400 mawozo konplè, e ekip Lanmò San Jou kanpe menm kote avèk ekip Kòlèg pou te kapab batay, Sa te ka pat rive la. Men ekoute, aprè depa Yonyon, ebyen bagay la, m ta kapab di li an boulatcha. Sa vle di, tout nèg la gen bagay nan men yo. E lapolis li menm li kòmanse ap frape fò. Donk, m panse ke gen moun ki pral kòmanse bat bravo pou lapolis. Men ekoute, kòlèg tonbe, e tout moun k ap met tèt kwadèboukè, un maximum de prekosyon paske a chak fwa yon baz pèdi yon sòlda oubyen yon chèf ebyen lè nèg yo ap mete pye yo atè a tou yo kapab se pa konsèy map bay nou paske nou gon jan nou di ke kòmsi lèm wè bagay yo Konsa m entèprete yo fason pam epi sa just parèt kòm yon konsèy men nèg yo bosal se nou menm ki pou pa pase sa vle di semèn sa m ta swete pou pèsòn pa pase nan zòn nèg yo menm sinon gon bagay serye nou pral regle fon poze kite lapolis mennen batay li kòlèg tonbe n ap vini avèk byografi kòlèg pou nou silvouplè nan pwochèn emisyon yo men n ap kite w avèk de voice de voice konsènan de emisyon ke mwen te fè. Konsènan ajisman sèten alye de 400 mawozo, ou sèten sòlda de 400 mawozo, kote ke m te pale de Pè Lebrun ki gen ti pwoblèm avèk kòlèg e ki travèse al nan baz Vitelòm. Li te pote yon ti eklèsisman sou sa. M te pale de ekzaksyon ki ap fèt kote ke genyen endividi yo touye, yo ta di se bandi, e m te deja di ke m ap mennen enfòmasyon pou konnen si se bandi ou pa, e m te di gen youn nan moun sa yo ki pa bandi. E kòlèg te vini, bon li menm li te vini avèk yon kesyon demanti, men eske se pat nan liy pa m nan ke li te ale. 2 dènye voice sa yo m ta kapab di se 2 dènye voice kòlèg 400 mawozo. Epi aprè n ap vini avèk yon emisyon kote ke misye te fè biyografi li bay yon kòlèg, n ap retounen avèk emisyon sa yo. Paske sa ap fè nou du byen. Anpil moun ki pat konn sitwayen sa ki pral konnen n e ki pral konnen tou ki kantite ekzaksyon kòlèg fè. Ebyen se ta evidan pami ekzaksyon sa yo, lè l te kenbe polisye a l t ap fè l chante, chante gang, lè l te kenbe ti jèn nan tou, ebyen ti jèn ki te konn ap bay antèn pou lapolis, ben se konsa. Ann tande kòlèg nan 2 dènye voice li yo avan. lale nan peyi san chapo. Woy woy woy m nan kay la bonjou bonswa tout moun lemond an pèsòn e pou moun kap tande m maten bonjou pou moun kap tande m aprè midi bonswa e vwa sa m jis lage l m pa lage l pèsonèl a w sèl ou menm non Gaël prod men ke ou di ke mwen menm a pè lebren m tire sou pè lebren. Jis m ap fè w konnen ke sa ka rive m se gang men m pa yon bèt nwè. Pè Lebren e frè m, e Pè Lebren e zantray mwen, e boul grenn mwen. M p ap janm tire sou Pè Lebren. E lè fini tou m p ap janm gen yon alye tou. Pou mou ze m tire sou li. Pa kont si Alia fè 1 m gen zam lan menm lojikman m sipoze fè 2. Pa gen lang a dent pa mòde. Sa ka rive m ka gen yon alye nou nan yon ti pale anpil e pale anpil la mennen kout bal. Men ce soit jamais dans ma vie epa mwen kap fè 1 m pap janm fè 1 paske m respekte kèske vle di yon alye ou konprann alye se yon gwo fòs li ye e mwen menm avèk pè lebren nou pap janm ka lankont pè lebren al regle afèl. Pou l ka retounen lan teritwa l kote yo plase l chèf la, ase l gen dwa santi plas kote l fwèt li chèf la ap frèt, l al chofe djab li. Men se pa pwoblèm nou genyen. E pa paske w wè l al bò vi a. Se pa paske ou wè lal bo fi a pou di se son pwoblèm. Son travèse ke pou lal regle bagay li pral regle kote li pral regle la. Tande Elpod, sa w te bezwen konnen an m fè w konnen l. Paske nou menm nou respekte kès ke vle di alye. Konprann? Aprè sa, pou nèg djaboul yo kap ki bezwen tagèt bouda Doudoun yo. Nèg djaboul sa yo. An premye pozisyon, m aprann ke nou tire yon nèg dèske l sot lan doudoun, pa kont nèg sa se yon inosan. E, menm lòske l se yon inosan, nou fè nou kado viktwa sa jodi a. Le jou ke m pran yon rapò rann kont de nou menm ankò, Map rantre andan djaboul e sam bliye mpap fè tande sam bliye mpap fè e ou konn sa fè lè nou fè dezòd la mpa rantre djaboul paske mwen menm mpa rantre renmen mwen renmen rantre sou nèg an lach em mannik di w map vin sou ou si map vin sou ou lendi mdi w map vin sou ou lendi si map vin sou ou lendi ou madi mdi lendi ou madi map vin sou ou e ou mèt atann li te mèt lèl ye map ateri depi wèm di w map pile map pile l One men m pap pe al pile l an l sot de lach on on pote boure kou sipriz m pa m pa fonksyone konsa pase m se gang m gen zam nan men m gwe gen zam nan men w m renmen lè nèg la chita lap tann mwen map rantre sou sòl ou one m pap ba w kou lach. M pa bezwen blende mwen menm pase m pa annafè a lapolis. M pa vin pran kou sipriz, kou mal konprann la. E sèl sa ke m t ap fè nou konnen, m ap swete nou bòn aprèmidi. Que Dieu vous benisse. Bonjou bonswa lemond kòman nou ye pou moun kap tandem lan maten bonjou pou moun kap tandem lan aprè midi bonswa map fè nou konnen ke vòys sa m fè an m pa fèl pou lòt moun ke RL prod paske RL prod di yo tiye 3 bandi 3 endividi nan nan micho e nèg sa yo pa pa bandi e nèg sa yo pa fè pati de bandi e nèg sa yo pa konn chita ansanm avèk bandi nèg sa yo tiye bò baz siliman nan e elpod se nèg sa yo se lakay yo yo te ye se pandan ke yo te fè nèg siliman yo te fè yon nèg rantre pandan yo fè nèg la rantre a konn a nèg la yo pral depoze nèg la konn a nèg la lage kòl atèl sovel nan men nèg yo yale lal deyò a lal kontre avèk cha konnya pandanl kontre avèk cha fè cha rantre lan koridò a konnya pandan cha rantre lan pwent riyèl deyò lari a epa anndan nèt non lan pwent riyèl deyò lari a pandan cha rantre li fè tout moun kouche pandanl fè tout moun kouche misye menm misye te lan cha misye desann ansanm avèk polisye yo li fè polisye yo al nan kay kote nèg yo, nèg yo e pa anyen yo ta fè, nèg yo te kanpe, nèg la kanpe dèyè kloti l, li wè ke yo pran yon nèg an otaj, l ap gade sa k ap fèt la, men nèg la pa t di ke mare misye, nèg la pa t di ke met misye dèyè moto, nèg la pa t di anyen, nèg la pa gen rapò ansanm avè w, nèg la te gen yo al kanpe devan lakay li menm l ap gade sa k ap fèt la. E pa poutèt sa pou annik vin avèk nèg yo nan cha pou di nèg yo nèg sa yo t ap gade w. Men pou sa sa yo tire nèg yo wi. Dèske nèg yo te kanpe dèyè kloti yo t ap gade, misye vini a nèg yo li di nèg sa yo t ap gade reyaksyon k t ap fèt la. Tout moun ka kanpe ap gade yon reyaksyon k ap fèt. Moun ki pè gen dwa deplase, moun ki pa pè gen dwa kanpe ap gade yon reyaksyon k ap fèt. Yon reyaksyon k ap fèt tout moun ka gade. Poutèt sa nèg yo met toule twa nèg yo atè, yo kraze tèt yo a bal. E sa k pi mal la, gen yon nan nèg yo, manman l te tou la. Konprann? Sa, sa, sa e travay lapolis? Se pa travay lapolis, monchè. A la polis pa ka di sa epi pwoteje e sèvi. Epi e pou nou menm, ou pa menm konprann jan bagay la ye menm, ou pa menm chache konprann ki jan bagay la ye, ou annik lage l konsa. Lè w lage l konsa, pou moun reyaksyon an te pase devan l lan, lè, lòske ou lage yon bagay sou net la yo pap kwèw sa fè yo pat kwèw paske ou ap bay manti wan menm ta swete ou kenpe jan ou konn kanpe a men lè ou bay manti an li pap bèl a gen anpil moun ki pap tande w gen anpil moun ki bagay la pase devan yo ki wè se manti wap bay yo pral rale kòw sou ou e dezyèmman tou zam kwa dè boukè pa ka bèbè paske pa gen okenn lidè leta peyi a ki vin fon chita pale avè nou menm jan ap chita pale avèk lòt baz yo sa se 2 twazyèmman map mande pou tout moun kwadèboukè an jeneral tande sa map di nou an map fè nou konnen ke mwen menm alamò sanjou pwan dispozisyon avèk tout lòt chèf yo k nan kwadèboukè a poun fè ke nou konnen ke nou mèt Dòmi pòt ouvè, san kè sote, san pwoblèm. Paske nou pran dispozisyon la pou n montre lapolis ke yo pa ka bay pèp la sekirite, nou menm nou chwazi bay pèp nou an sekirite nou menm. Pèp zòn nou an nou chwazi ba l sekirite nou menm. Paske katriyèm bagay lapolis ap fè la, se pran machin malpas pase yo pou kòb. Yo te konn pase yo pou kòb, yo pran kòb la anba lè yo rive avèk machin yo. A lè yo konnen n ap pran machin nan men yo, yo pa fè ni de ni twa, yo pran kòb la depi nan, depi grantye nan men moun yo. Anndan dwàn grantye a, yo fè yon moun al ranmase kòb la pou yo pote ba yo. Trelè, dimil dola, gwo bwat yo, senmil dola, mwayèn bwat yo, demil dola. Tiyas yo mil dola se konsa nèg yo pase machin yo lan moman la konnya se konsa yo pase l e pou kòb yo pase l imajine w yo la pou pwoteje e sèvi yo pa ka pase machin yo pou kòb moun yo tèlman enbesil lè yon nèg yo ap pase machin pou kòb konsa pito nou kontakte amò a nou konnen gon w moun k ap ranmase kòb la pote bay bon w a chak lè n ap pase oubyen se chak kenzèn n ap bay li nou bay li. Regilyèman nou bay li, kounye a nou konnen nou pase dous, nou pase libe libe, bouda ouvè, san kè sote san pwoblèm. Konprann? Ben se sèl sa m te bezwen fè nou konnen. M pap di plis non. Pase bòn jounen.